Eske babekyou serye oubyen eske se foulay oubyen tou eske se pou jwe sou sansibilite pèp la? Ebyen nou pral fè ou dekouvri tout pwen sa yo anndan videyo sa. Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa, pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com ak menm plezi, kè kontan, onè respè nou antre lakay ou nan dezyèm videyo sa pandan nap remèsye ou avan menm nou antre pi lwen e ki toujou rete konekte sou kanal sa e nap mandew envite yon zanmiw e se chak jou nap diw sa envite yon fanmiw, zanmiw, konpatriyòt ou vin ban nou love la. W ap ankouraje nou e nou menm n ap foure pye nou nan dife, n ap foure men nou nan nich foumi pou nou pran enfòmasyon pou nou pote pou ou paske se travay nou, se devwa nou sa, se kenbe w enfòme. Ebyen medam e mesye nan entèvyou sa oubyen nou ta di ke nan pwen de près sa ke Jimmy Cherizier Babekyou li menm li fè jodi a la misye vini avèk anpakèt bagay la ke anpil moun sezi tande. Babekyou ki li menm gen tout diskou l devan l k ap pale. Antouka, Jimmy Cherizier aka Babekyou, pòtpawòl revolisyonè Jenèf an Fanmi, manyen tout manyen youn, nou pral fè w tande koze. Nou p ap pale plis. Antouka. Louko Désir jodi a tou fache dedouble sou ansyen prezidan lavalas la Jean Bertrand Aristide ki te fè e donk ki te pran e donk koudeta 2004 e misye kraze lame dayiti misye vann tout sa n te genyen kòm materyèl kòm ekipman pou lame a ebyen jounen jodi a ki koz ayiti pa ka gen lame ebyen Louko Désir misye dedouble la a misye fache e misye kase mete nan men Jean Bertrand Aristide. Si Titid tande video sa a misye ka kriye paske Louko frape fò. Bon ekout tout moun, nap tounen. Pwopozisyon sòti kriz nan enterè tout aktè yo ak nan enterè pèp ayisyen an. Pwopozisyon sòti kriz sa a sòti nan konsètasyon dirèk ak chak grenn manm fòs revolisyonè, Je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout katye popilè yo sou kòdinasyon fòs revolisyonè Je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout Pòtoprens 7 oktòb 2022. 1, Kontèks Sòti 1987 pou rive 2022. Peyi a plonje nan yon pakèt kriz politik, ekonomik ak sosyal ki jiska jounen jodi a pa janm ka rezoud. Aprè peyi a fin travèse rejim diktatè Duvalier yo nan lane 1987, aktè yo te mete tout fòs yo sou pouvwa lejislatif la pou yo te kontrekare tout pouvwa egzekitif k ap vini. Malerezman, repatisyon responsabilite ant Leta ak ansanm lòt enstitisyon ki te pase anba pye sou diktati a pa rive fèt. Plizyè enstitisyon demokratik ki te prevwa. Nan konstitisyon 1987 la poko janm egziste apre 35 lane. Amandman konstitisyon 1987 la nan dat 9 me 2011 ak Konsèy siperyè pouvwa jidisyè a tounen jwèt dèyè kay. Pandan ke pouvwa lejislatif la etann zèl li sou pouvwa jidisyè a. Prensip altènans pouvwa yo pa janm respekte. Se enstabilite nètalkole. Sa montre aklè nesesite pou gen yon nouvo konstitisyon nan peyi a. Peyi a se kriz sou kriz. Pa gen anyen okenn pwojè bon gouvènans, sinon yon pakèt pwojè kopi kole san okenn fon, san baz ekonomik reyèl, ki pa chita sou anyen. Se toujou slogan pou kanpay elektoral k ap lanse, ki pa pèmèt anyen reyalize pou peyi a. Pratik pou byen gouvène ki chita sou rezilta yo, toujou vize echèk akoz anpil pwoblèm administratif melanje ak koripsyon nan sistèm lan. Pandan tout kalite kriz sa yo, premye viktim lan se popilasyon an, moun nan geto yo, peyizan nan seksyon kominal yo ki pa janm jwenn sèvis, pa genyen bon lopital ak bon sant sante. Pa gen dlo trete. Manje. Pa genyen bon jan lekòl ak inivèsite ki kadre ak bezwen sosyete a. Pa genyen wout ak okenn enfrastrikti, poutan Leta kontinye ap pran taks san rete sou popilasyon an. Sitiyasyon ekonomik ak sosyal moun yo ap vin pi mal chak jou. Pa genyen pi bon moman ke jodi a pou nou demantibile sistèm lan ak refè l. Nan sans sa, apre Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, fini reflechi ak analize dimansyon pwoblèm yo, li wè, Sèl fason pou nou anpeche sa vin pi mal toujou, se jwenn yon solisyon dirab ak kriz yo. Pi gwo solisyon an, se rive jwenn yon pak gouvènabilite ki sòti nan dyalòg, nan konsètasyon ak nan konsansis ant tout depatman nan peyi a, pou yon viv ansanm sensè. Pou yon nouvo depa, fòk mizè moun nan katye popilè yo ak mizè moun nan seksyon kominal yo fini. 2, Konsa, tout pwoblèm fondamantal yo k ap poze depi nan lane 1987 ki pa janm rezoud, melanje ak tout revandikasyon mas defavorize a, vini akouche vire tounen, Tout manifestasyon ak kraze brize jiskaske nou rive nan tout pwoblèm nou genyen jounen jodi a. Pami tout pwoblèm sa yo nou ka site, absans bon gouvènans, enstabilite politik, ensekirite, gwoup nèg ak zam tout kote nan peyi a, koripsyon, manifestasyon vyolan, Pa respekte jwèt demokrati jwèt demokrasi a, altènans pouvwa yo. Enkonpetans moun k ap jere Leta a. Konstitisyon 1987 amande 9 me 2011 lan, feblès lajistis, palman ayisyen an, enpinite, enflasyon, chomaj, Goud la kap pèdi valè. Inegalite, diskriminasyon, divizyon. Fas ak tout pwoblèm sa yo, genyen plizyè pwopozisyon pou yon sòti de kriz ki fèt deja, tankou Akò Montana, Akò Penn, Akò 11 Septanb, Akò Lwizyàn, Akò Inite, Akò Lari a, elatriye. tout pwopozisyon sa yo gade pwoblèm lan senpman nan yon aspè konjonktirèl, san yo pa gade okenn aspè estriktirèl ak ekonomik, sa ki pral plonje peyi a nan kriz pi rèd. Se premye fwa nan tout listwa peyi a sosyete a twouve l nan yon kalfou kote tout pouvwa yo konsantre nan men yon premye minis. Pa genyen okenn enstitisyon k ap kontwole aksyon gouvènman an, alòske otorite leta ajenou konplètman. Kriz sa ta dwe tounen yon opòtinite pou poze pwoblèm yo tout bon vre ak fè chwa yon solisyon dirab. 3, Pwopozisyon Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e alye manyen youn manyen tout kwè Ayiti ka sòti nan kriz la. Se pou sa. Li pran an konsiderasyon dimansyon pwoblèm yo nan nivo estriktirèl, enstitisyonèl, ekonomik, politik ak sikolojik. Sou plan estriktirèl, jan sosyete a òganize a, li afekte tout kouch yo nan diferan sektè nan lavi nasyonal la, tankou sektè piblik, prive ak miks. 2, Sou plan enstitisyonèl, li kreye pwoblèm ak òganizasyon estriktirèl yo chak nan twa sektè sa yo, piblik, prive, miks. Sou plan ekonomik, li kreye yon estabilite ki ogmante chomaj, enflasyon, goud la k ap pèdi valè, pa gen kòb k ap sikile Ase nan popilasyon an, yon gwo mizè. 4, Sou plan politik, li kreye kriz ekonomik ak sosyal la. 5, Sou plan sikolojik, li kreye lakay chak sitwayen, gason kou fanm, ayisyen nan peyi a, kou nan dyaspora, yon gwo strès ki gen konsekans sou kò ak sou lespri yo. Konsèy depatmantal saj sa a ap genyen manda k ap bout 7 fevriye 2024, dat enstalasyon yon nouvo prezidan eli. Chak saj yo ap sòti nan yon depatman. Se aktè sosyal sivil la ak aktè politik yo ki òganize mouvman yo k ap chwazi li. Konsèy depatmantal saj la, kou li fin fòme, dwe enstale ofisyèlman, an prezans PM defakto Ariel Henry, 10 senatè yo, aktè yo nan sosyete sivil la ak aktè politik yo. Yo dwe chita prese prese pou byen dyagnostike pwoblèm yo. Analize konfli enterè ki genyen nan mitan aktè politik yo. Byen defini aksyon ki ijan yo. Byen metrize sistèm lan nan kontèks kriz la. Idantifye tout mwayen ak resous yo. Travay sou kaye revandikasyon pèp la ak etabli yon ajannda Aksyon kle kou dlo kòk. Travay sou aksyon ki ijan yo. Pecita rankontre epi chita pale prese prese ak 10 senatè yo, PM defakto Ariel Henry, aktè yo nan sosyete sivil la ak aktè politik yo. Petibe chwazi yon prezidan pwovizwa prese prese. Peti se. Enstale prese prese nouvo prezidan pwovizwa a nan Palè Nasyonal, nan kolaborasyon ak aktè yo nan sosyete sivil la, aktè politik yo, 10 senatè yo, PM defakto Ariel Henry, reprezantan kominote entènasyonal la. Peti 2. Chita ak nouvo prezidan pwovizwa a, PM defakto Ariel Henry, pou mete an plas yon lòt gouvènman an kolaborasyon ak tout aktè nan sosyete sivil la ak aktè politik yo. Peti E. Enstale ak prezidan pwovizwa a nouvo gouvènman an. Peti F. Jwe wòl Jwe wòl yon asanble vijilans, kontwòl, ankadreman pou prezidan pwovizwa a ak nouvo gouvènman an. sitou manda 10 senatè yo ap fini an janvye 2023. Petitje remèt kaye revandikasyon pèp la bay prezidan pwovizwa ak nouvo gouvènman. Aktè politik, divès aktè nan sosyete sivil la ak yon pati nan kominote entènasyonal la, yo tout kwè ke pi gwo andikap, pou òganize eleksyon anndan peyi a se ensekirite. Toupatou ki lye toupatou ki lye dirèkteman ak divès kwoub ak divès gwoup nèg ak zam ki nan diferan zòn oubyen katye anndan peyi a tankou Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, Ba Dèlma, Ri Sen Maten, Lasalin, Waf Jeremi, Site Solèy, Kwa Dèmisyon, Fontamara, elatriye. Je Pèp, Bèlè, Riyèl Maya, Bwouklin Site Solèy, Gran Ravin, Vilaj de Dye, Kanaran, Kwadèboukè ak Tòsèl. Gwoup nèg ak zam tout kote ak nan lòt depatman anndan peyi a. Fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye manyen youn manyen tout konnen byen revolisyon l ap mennen revolisyon l ap renmen an se pou byennèt tout moun k ap viv nan katye popilè yo tout peyizan yo tout sa ki pòv yo tout moun ki pa benefisye anyen nan richès peyi a ke yon ti gwoup moun kontwole. Pou retabli lòd ak kreye bon klima pou òganize eleksyon pou renouvle pèsonèl politik yo, Konsèy Depatmantal saj la dwe egzije ak prezidan pwovizwa a nouvo gouvènman an pou l lanse yon pwosesis restriktirasyon Polis Nasyonal Dayiti a ak ranfòse Lame Dayiti. Pou sa rive fèt, KDS la dwe prese prese ak prezidan pwovizwa nouvo gouvènman an pou kreye yon pwogram sosyal espesyal, PSE, nan chak katye ki gen gwoup nèg ak zam yo. M ap repete, pou sa rive fèt. KDS la dwe prese prese ak prezidan pwovizwa a, nouvo gouvènman an pou kreye yon pwogram sosyal espesyal, PSE, nan chak katye ki genyen gwoup nèg ak zam yo. 5, Konklizyon, Malgre tout pwoblèm ki genyen nan mitan klas politik la ak nan sosyete sivil la, Nou dwe prezève peyi a ak popilasyon an. Sèl yon dyalòg sensè, enklizif ka pèmèt nou sòti nan kriz nan enterè tout popilasyon an. Nan sans sa, Konsèy Depatmantal saj la, KDS, KDS la, dwe kreye yon klima konfyans. nan mitan popilasyon an ak tout sektè yo nan lavi nasyonal la. Konsèy depatmantal saj KDS la se pi bon mwayen pou nou jwenn yon solisyon konjonktirèl ak kriz politik la, pandan li pran an konsiderasyon aspè estriktirèl, enstitisyonèl, ekonomik, politik kriz la. epi pou li kreye klima pou peyi a pran chimen eleksyon pou poze baz yo pou atake pwoblèm yo ki pa janm rezoud ki fè peyi a toujou nan kriz. Jimmy Cherizier nan non fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Sou anbarasant. Sitou sou kesyon petwòl la. Edouke petwòl an Ayiti. Etazini oblije al renegosye avèk Venezuela, yon peyi ke l pat vle wè pou kesyon petwòl. Se pou m di nou, se pa yon jwèt la. Nou sonje, se nan emisyon sa wi, pechè ki nan lanmè Grandans, rele pou apre lanmè pou di ke men sa yo wè sou lanmè a wi. Nou genlè bliye. Nou konn sa Ariel Henry siyen sou peyi a. Poukisa etazini kenbe avèl la? Jovenel Moïse, Donald Trump te kenbe avèl se paske jisteman li te fon vòt kontre Venezuela nan enterè etazini. Men vòt la gon pri. Youn nan pri vòt la se te kenbe Jovenel Moïse o pouvwa. Jodi a etazini vle kenbe Ariel Henry poukisa? Nou pa janm poze tèt nou kesyon poukisa? E paske yo bay li bay. Jodi a, ekoute bana mesye. M pral wè si nou si n se moun vre. M pral wè si n se moun vrèman. M pral wè si nou se moun. Entèvansyon militè k te pran nan peyi a madam mesye. An 94. M pa janm bliye imaj sa yo. E jiska prezan jodi a madam mesye. Peyi a pap janm padone Jean Bertrand Aristide. An 94 nou sonje, se vre ke lame a ta fè dezòd, se vre ke lame a, li te yon menas pou tout sosyete a, men n gade tout lòt peyi jodi a ki te gen lame, ki tap fè kou deta, ki sa peyi sa yo fè de lame pa yo a? Yo pa kraze lame a, madanm mesye. An 94, pou Jean Bertrand Aristide tounen nan peyi a, li siyen pou kraze lame a. Écoutez, e sak mennen tout dezòd sa nan peyi a wi. Se Jean Bertrand Aristide ki bay tout dezòd sa nan peyi a wi. Jis pou foli pouvwa, jis pou kesyon dògèy, pou kesyon ego, aksepte siyen nenpòt ki bagay sou peyi a. Sel ki bay li la wi madame mesye. Nou te wè wi sa militè ameriken yo te fè solda ki te la. Mete yo kouche atè, rale yo fè yo pase mizè, pase yo nan labou. Se te imilyan. Nou vin pran lòt entèvansyon militè ankò madame mesye an 2003, 2004. Ok? Boniface Alexandre, yo mete l prezidan pou yo ba li siyen avèk Joya Latortue pou entèvansyon militè. Konbyen tan l dire nan peyi a? 20 tan. Men nan ka Boniface la, nan ka Jean Bertrand Aristide la, ok, se pa le ka mètnan pou Ariel Henry. Mètnan son moun ki nan pouvwa, ke peyi a rejte, ke peyi a pa vle, Avèk, avèk, avèk, avèk konplisite dè nèg ki se dè zòm dafè nan peyi a, ki mande nan figi nou la kòm Ayisyen yon entèvansyon militè. Ò responsabilite l, se ranfòse kapasite lapolis la, gang ke l ap negosye avèk yo chak jou a, se di nèg yo, mete zam nan atè. Oubyen se jwenn yon antant avèk nèg sa yo. Yo di se pandan l la wi, pandan l sou pouvwa pou l ka rete sou pouvwa. Li mande yon entèvansyon militè. E pi pèp ayisyen pral gade bagay sa a. Nou pral gade sa. Kòm si la a, Ariel rale zam sou nou. Ariel rale zam sou nou la a wi. Se zam wi Ariel rale sou nou la a. Li rale zam sou nou. E pi nou annik kanpe konsa de men anlè e pi n ap gade n ap tann. Yo di nou la nou pare, tout moun kwaze bra nap tann yon entèvansyon militè vre. Pandan se te gwo pwoblèm, pwoblèm ki la nou ka rezoud li, nou menm kòm pèp ayisyen. Mwen menm pap ba nou manti, pou sa m wè nan Petyonvil, ok, yè swa, pou sa m te wè nan Petyonvil nan semèn nan, avèk e. si li bon. Pou sa mwen ka pase nan vil de pwofesyon an nan mesye. Pèp ayisyen, kale je nou non. Ariel Henry di nou kale je nou, kale je nou. Li fè demand pou blan pou kounye a vin ba nou kout bòt. Epi nou ni kwaze bra nou, kwaze bra nou epi se fini. Banm di nou bagay pou nou konprann, pou nou konnen. Jodi a se vandredi. Nou gen jodi a, demen, jiska dimanch pou n fè ravitayman. Nou gen jodi a, demen, dimanch pou nou ravitaye tèt nou. Lendi maten se pou tout moun pran lari a. Si mwen wins pa antre nan wikenn nan. Ase gwo mache prese la. Nou gen jodi a, demen, dimanch. Degajin son im te pale nou wi Lendi maten ke tout moun pran lari a poun di nou pa vle sa poum wè sa blan pral fè Sonje m te pale nou mande nou sa pou peyi a Ann fè dènye sakrifis la dayè nou fon sakrifis deja se pa 2 moun kap soufri nan peyi a la non Madam mesye ti sak rete a pa anpil non ti sakrifis ki rete a pa anpil non madam mesye an nou fèl ansanm. Nou gen jodi a, demen, dimanch pou nou ravitaye. Degaje nou mete dlo lakay nou, mete manje lakay nou. Lendi maten ke tout moun pran lari a. Mwen al wè sa k pral pase nan peyi sa medam mesye. Men kounye a fò nou konprann tou. Ok? Se moun nou ye. E ke moun Pa dwe gen tretman sa. Yo pa trete moun konsa. Mwen di sa deja madam mesye. Ou wè sa nap fè la kòm egzèsis? Kòm sakrifis? Se vre nap fèl pou nou debarase peyi a de Ariel Henry. A tout ekip li a. Lè m di ekip li a, e pa sèlman nèg ki nan gouvènman ki se minis non. Menm nèg ki nan sektè prive kap sipòte l tou wi. Ou sonje m te di nou ke le pire va arriver? Yon nou bay pou nou met nan tèt nou. On demisyon de Ariel Henry, on depa de Ariel Henry, pal gen de chou kay kanmèm, oui. Ok? De fò nou prepare nou, oui. Fò nou prepare nou. Ok? Lundi matin, rèdevwa se sou beton li. E la nou pral asire nou kanpe tèktèrèdèk jiskaske entènasyonal la pran desizyon. Se ti nou wont egalman fwè ke jodi a nan sitiyasyon peyi a. Mezanmi peyi a fini, moun ap soufri nan peyi. Moun ap soufri nan peyi. Alò pou kon gwoup de nèg ki kenbe peyi a jis pou enterè pèsonèl pa yo. Peyi a fini. Gen de moun la ki vreman m pa baw manti ki pa egziste ankò kòm moun. Ou wè yo se paske yo gon kò fizik. Men yo pa egziste antan ke moun.